Medam e mesye koman nou ye zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo bonswa bonjou tout moun jodi an se samdi E n ap swete bon wikenn ak tout moun, tout sila yo, tout konpatriyòt e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a, men nou swete w bon wikenn e kèlkeswa jan sitiyasyon an ye, men yon wikenn rete yon wikenn kèlkeswa sa k ta ka rive pa ka chanje yon wikenn. Donk, medam se mesye nou kontan avèk ou e jodi an la a, enben nou pote tout dènyè aktyalite yo pou ou sou, enben sitiyasyon an nan peyi Dayiti, enben eske Izo Vilaj de Dye baz 5 segond, eske misye pran bal tout bon vre, alòske nou konnen lapolis ak lame, enben lame te sou lanmè anfas Izo e lapolis te sèkle Anben tout tout e antre vilaj de Dye medam se mesye, anben gen anpil enfòmasyon kap sikile ki ta fè kwè ke Izo ta pran plizyè bal. Ebyen misye ta pran yon 3 a 4 bal konsa, nan video sa nou pral envitew gen plis detay, donk son enfòmasyon ke jiska prezan anpil moun sou dout kap di men eske Izo yo konnen an Taka pran bal vre gen moun ki di tou men kisak izo a poul pa taka pran bal eske izo son bondye atè eske izo se li ki bawon peyi a kisa ki izo a yon chèf de gang yon asasen yon vòlò yon kriminèl yon mechan ebyen jodi a k vle konvèti tèt li an atis alòske l toujou ap vòlò afè moun lap kidnape moun lap fè tout zak malonèt nou konnen ki egziste nan mond lan Ebyen jodi a la medam e mesye nap di w ke bwa kale a li menm li rive tou wouj sou izo paske bwa kale a pa kanpe e popilasyon an mobilize popilasyon an medam e mesye dechennen afè bandi a nan kèk mwa ankò la nou ka di ebyen ayiti ka sou wout delivre paske anpil jèn gason tonbe anpil nèg boule vif anpil nèg pase anba men pèp la e depi w pase anba men popilasyon sa a menm si w ap viv yo pa touye w w ap mouri kanmèm paske pèp sa a se yon pèp ki pa jwe lè pèp sa a met tèt yo ansanm enben pou yo rezoud yon pwoblèm yo rezoud li ajamè enben jodi a la medam e mesye n ap di w lapolis ki yo menm enben jwenn ak popilasyon ayisyèn nan enben pou yo kontinye mouvman bwa kale a ki deja mete anpil nèg enben dòmi ajamè ke nou pap janm wè ankò, ki pap janm fè mal ankò, ki pap janm touye moun ankò. E nan depatman Latibonit lan tou nap di w moun Lyankou, moun e nan Savyen donk yo mete tèt yo ansanm enben e kokorat san ras la fòk nou di w nèg yo pran anpil souflèt Anpil bandi pase anba dife anpil nèg e fòk nou di w tou lapolis te akonpanye popilasyon an kote yo arive boule anpil kay pou wè wè pou wè kay nèg sa yo epi yap fè kòb kidnapin ou pa wè ki kote yo depanse kòb sa a yap fè kòb epi ou pa wè ki kote yo depanse l yo pa fè bèl kay pou yo rete kidonk Yo mache tou sal alòske yo chaje lajan. Bon, antouka, èske lajan yo fè a se yon lajan yo fin fè epi yo voye l bay moun ki mete yo travay pou yo a? Se anpil kesyon k ap poze men jiska prezan nou pa gen repons ak kesyon sa yo paske nou wè bandi k ap fè pil lajan yo, bon nou wè Izo, nou wè Doc se yon nan nèg ki pran pòz li fre antanke chèf gang, antanke bandi, nou wè Ti Lapli, yon pakèt nèg sal, nèg sa yo pa janm fre humm. Men izo pa janm mete tèt li deyò lap abiye lap mete bèl chèn bèl sesi bèl sela men jamè met kòl deyò poul ta di banm monte bò dèlma la banm monte petyon vil doki mal pran plezi hein banm rive deyò a la mal pran plezi li paka mete pyel deyò alòske lap achte bèl rad bèl sesi bèl sela se anndan vilaj sèlman lka itilize yo men kisa men ki rele limit lan. Sa vle di nèg ya fè tout sa ki enben yo kapab nan kesyon touye moun, kidnape moun men se nan blòk yo. Men jamè mete tèt yo deyò enben pou izo di banm al nan ti pwogram la. Pa gen bagay konsa. Enben medam e mesye nan videyo sa nou pral envite w gen detay enben sou enfòmasyon sa ki enben ta fè konnen ke izo li menm Misye ta pran plizyè bal nan men lapolis ak lame ki tap bife nèg yo ak gaz anndan vilaj la e ki te mete sitiyasyon an vrèman konplike pou chèf gang vilaj la Izo ak Manno nan moman la ki pa danse kole ditou. Izo ak Manno nèg yo tankou lèt ak sitwon, Izo ak Manno se tankou 2 matlòt nèg yo ye nan moman nap pale la paske nèg yo pa danse kole e yonn ap veye lòt pou wè kòman yo ta ka enben mòtèlman blese youn, donk se konsa, paske bandi yo ou mèt wè yo alèz gon lè kap rive ap gen lòbèy ki pete donk se konsa, antouka ann tande koze k gen nan peyi Dayiti, nap tounen pou yon pwochèn video, bon week-end tout moun, nap tounen. Prudan. An nou trè trè prudan Ebyen sanbletil nan kad operasyon an nou konnen te gen plizyè inite nan lapolis lan e nou te di ke mesye vilaj yo yo pran anpil anpil gaz ebyen nou aprann ke l posib gen posibilite kote ke poko gen moun ki kapab konfime ok men ta sanble ke Izo pran plizyè bal daprè sak vin jwenn nou daprè plizyè sous medam mesye ta sanble ke Izo pran plizyè bal pa pa bliye lè ke ti makak te pran bal nou te gentan konfime w nou te di w pa bli nou te di w ta sanble ke ti makak pran bal nan kad envèstigasyon nan kad rechèch jiskaske makak la tonbe ebyen pou Izo Pou lenstan nap pale la medam mesye li rete nan kad ta paske poko gen moun ki kapab konfimel eske nan ki kondisyon misye ta pran bal la eske li ta trè grav men sanbletil ke on minimòm 3 bal ki ke izo ta pran daprè sak vin jwenn nou epi gen lòt moun ki pale nou nan menm kad inite. Ah ok wè Vwala paske pandan map pale an konnen gen lòt moun kap pale kap pale avèk mwen an menm tan wi vwala se su e sèten sanbletil ke ta gen dè inite spesyalize gen moun ki pale de sniper nap oblije prudan men izo sanbletil ta pran bal Lanoun map salye w frèm kòman nèg ye. Alo. Wi Lanoun nou pati. Bonjou bonswa an menm tan sa depan de lè ki kote wap gade nou ape swiv bilten de fòmasyon sila ankò yn fwa nou an nou kontan antre lakay ou nan lè sa nan sousi poun kontinye enfòmew de aktyalite a nan peyi dayiti kòman sa ye medam mesye nan vilaj eske izo pran bal ebyen ansanm de pwen sa nou pral gen pou nou devlope pou ou e sanzoubliye Jodi samdi a la medam mesye gon bagay k anonse la, sèl bagay nap mande a chak grenn oditè rete fokis, rete branche, rete veyatif, chanèl moun afèwo TV ebyen nou konnen chanèl moman an ebyen nap enfòmew a tan a lè men pou moman nap pale la sa kisa ke nap fè nap eseye konfime ebyen a ki nivo èske vre èske se vre ou pa izo pran bal pa bliye Menm jan epòk chèf gang Ti Makak te pran bal, ebyen nou se premye chalè, youn nan premye chalè ki te aprann nou sa. E lòske Ti Makak te tonbe, nou se premye chalè ki te konfime e aprè lòt medya yo te vin rejwi, te vin releye sa n te di. Ebyen nou konnen nou menm, nou pi lwen, nou pi fon, ebyen n ap kontinye enfòme w de aktyalite a. Ebyen nan moman n ap pale la, menm jan n te deja di w, Vilaj de Dye li fè objè de atak pa fòs de lòd yo. Lame Dayiti Plizyè inite spesyalize pozisyone yo jan ke m te deja di w, ebyen jiska prezan gen yon prezans polisyè ki antoure ebyen ni devan ni dèyè vilaj de Dendou ni devan ni dèyè sou lanmè a ta sanble genyen jisteman prezans ebyen lamarin ayisyèn e devan Genyen egalman eben plizyè cha blinde k ap mete plezi. Alo sa k fè n pa di w, sa k fè n pa di w agoch adwat paske nou sot verifye zòn bò Achiv Nasyonal, zòn bò e tele, zòn bò e edh, nou wè pa genyen e cha blinde ki pozisyone zòn sa yo e nou wè zòn bò Sen Bènadèt pa gen cha blinde. Pa bay twòp detay, Rony, vòlè sa yo ap tande nou tou. Wi, alò e nap evite bay twòp detay mèsi Jimmy, men nou kapab di jiskaprezan nou limen pwojektè nou anndan vilaj, èske finalman lapolis, popilasyon an atravè mouvman bwa kale sa ap resi mete ap resi kraze gang vilaj de Dye a ki li menm si nou leve 5 segond menm jan yo sot fèl pou gang ti makak la ki li menm deja anba tè, e ben nou wè okazyon koz. Okazyonèl, Koz, pa bliye, batay la gen koz okazyonèl, gen koz pwofond, nou konnen koz okazyonèl batay sa a, moman Bwa Kale sa a, se anviwon 14 bandi ke popilasyon an te arive abat, yo te pran nan men lapolis, enben mouvman sa ki ap kontinye, e nou wè jounen jodi a la a, ann Ayiti, gen yon mouvman Bwa Kale, mouvman ki batize Bwa Kale ankò yon fwa, kote ke nan tout kote ou pase, tout koridò, se yon sèl slogan, Bwa Kale, deja, dè santèn de bandi deja pati pou peyi san chapo, Ebyen yon mouvman ki ap kontinye nan sou tout etandi teritwa nasyonal la e kote ke deja anpil moun ki nan dyaspora a, anpil moun ki deyò peyi a e menm entènasyonal la oblije rete ap gade e blan menm blan pa ka anpeche sa fèt, pèp ayisyen pran desten l an men ankò yn fwa n ap felisite chak grenn moun ki yo menm e ap rejwenn mouvman sa ki ap ankouraje mouvman sa Menm si nou konnen gon seri de lòt, se sila yo ki se alye bandi yo, enben yo pa renmen sa k ap fèt la la e se sa k fè nou wè yo rete tris dè moun ki nan pouvwa an plas la. Men jiska prezan mèdam mesye, deja plizyè eko, plizyè depateman mouvman sa li menm li deja pran tankou depatman Lwès, depatman Nò, depatman Latibonit, depatman Sid, depatman Sidès e sanzoubliye anpil komin, nou wè menm komin presizeman komin Kafou, komin e sans oubliye e san ke n pa presize tout komin yo men yon mouvman di mi kap kontinye e pandan wikenn nan la ebyen gwo mouvman bwa kale a li anonse li anonse li menm jwèt la make san men jwèt la make plis san pa rapò a sak kapab rive nan peyi dayiti donk ankò yn fwa kounya la se di lapli izo ebyen lapolis vize Ankò yn fwa, e gen 95 pousan chans pou izo li menm li ta atenn de pwojektil, yon enfòmasyon nap eseye konfime pou ou sou peu de tan, ankò yn fwa nap envitew Jimmy eben e nan kad e mouvman bwa kale a la ki lanse eben nap envitew Jimmy ou kapab pase di videyo sa pou wè kòman eben pèp la yap yap e lanse slogan bwa kale, nap gade kòman la yon pèsonaj ki manke dan eben li menm li pran lari nan plizyè e santèn de moun yap kriye bwa kale bwa kale pa gen kanpe. Voilà e lè nap pale w de bandi ki tonbe se trè serye medam mesye anpil nan mesye sa yo tonbe e se pa jwèt la e nou te bon m konnen ke gen gen ti odyo sa ki ap fè le tour de l'actualité la pandan nap pale la nou konnen Guerrier Henry bò kote pa l ki te e evidaman ki tap bay enfòmasyon e misye fè w konnen ke si Nan tandans, si fason nou wè popilasyon an ap avanse la, si fason ke nou wè lapolis ap avanse la, si tout bagay ale byen medam mesye, san pa gen twòp obstak, paske pa bliye, nan jan de operasyon sa yo, se si e sèten fò nou atann nou gen polisye k ap blese, k ap mouri sèten. Men, si bagay yo avanse jan nan nivo y ap avanse la, selon Guerrier, disi lendi, nou ta dwe rekipere vilaj. Nou ta dwe rekipere Vilaj de Dye. Bon mwen envite nou tande ti odyo a medam mesye epi pa la swit nap avanse paske nou gen anpil lòt odyo nou diw ke wi e sanble til ke e izo ta pran omwen 3 katouch e medam mesye omwen 3 katouch ke izo ta pran e sanble til se kouri kouri avèk li men avan sa ban nou envite yo tande sa. Si tout bagay byen fèt ant demen e dimanch, premyè edisyon fwa Bwa Kale ta sipoze fèt dan Vilaj Premye Me. Je repran. Si tout bagay byen pase menm jan a jodi, nou jwenn samdi, dimanch menm jan an Premyè edisyon Foire Bwa Kale ta dwe fèt dan vilaj premye me kap vin la, antouka nap tann poun konnen kisa sa ye. Je reviens avec l'information paske mwen lagel konsa gen de moun ki di kisa Guerrier Henry vle di sa lap. Voilà. Se yon fason pa bliye nou menm nou te gentan konfime w, nou te gentan di w gen gwo operasyon ki tap mennen, nou te di w ke lapolis se pa de gaz Se pa de gaz la police pa bay e mesye gang sa yo e non selman mesye yo pran gaz e la non nou menm aprann genyen ladan yo k mouri genyen ladan yo k mouri se pa menm kom si police ki tire yo se akoz yo pran gaz telman yo pran gaz ebyen nou tande gen anpil ladan yo ki mouri evidaman e ban nou avanse avek odyo sa. E wi Jimmy nou kapab di dapre dènye eleman defòmasyon ki rive jwenn nou eben gen moun nan vilaj ki arive pran bal gen moun egalman ki mouri nan kad nou konnen gen moun ki fèk gen moun ki asmatik anndan an tou bon pa fòseman mesye a pa fòseman moun ki ame. tou, men dapre dènye eleman denfòmasyon ke nou verifye, gen moun nan vilaj ki deja mouri e gen moun tou gen lòt ki pran bal pa rapò avèk kantite lapli katouch e pli de bal e cha li menm li ap jisteman vide anndan ebyen deja genyen de moun ki atenn de pwojektil annatande ke nou envestige sou dosye izo a poun ka pwofime Si wi, si non a san pou san, Izo li menm, li ta pran bal. Men sepandan, e nou konnen mesye sa yo gen estrateji yo, yo toujou ap kase fèy kouy sa yo, yo toujou ap sere, e sa ka rive, eben sa, ou kapab wè sa rive, mesye yo menm yo, yo kase fèy kouy sa yo, yo sere sa. Men, jiskaprezan, dimi, e nan moman n ap pale la a, eben cha blende yo ki sèmante yo p ap fè yon pa, cha blende yo deside Ebyen yo rete devan an yap mete plezi se de enfòmasyon verifye sa ki sot verifye la nan moman nap pale la donk se pa. E wi pandan se tan e gen yon mwen menm nou pèdi la nou nou pral reprann nan kèlke segond. Vwala e efektivman efektivman gen yon ekstrè video videyo ke m pral pase pou nou la men wi la nou an nou avanse lè presa nap pran videyo a. Wi, Dimy jan ke m sot di la, bon malerezman son an te koupe, e nou kapab di jiska prezan Dimy sitiyasyon l trè kawotik, e sitiyasyon l non sèlman l kawotik o nivo Vilaj de Dye, men gen egalman moun Kafofèy la kap òganize yon mouvman bwa kale pou yo ta eseye atake o nivo o nivo o nivo zòn sa ki se le tan ke pou m vin avèk yon zòn nan pou nou Caridad dizon Caridad. O nivo Avni Frichard, kote ke mesye Tilapy yo menm yo vin enstale, yo vin eseye kontratake moun kap fè, men gon batay la, lapolis voye zandimi, anpil polisye debake anlè a, gen cha blinde ki debake, kap eseye fon fason pou ta pran mesye yo kot zòn yo deja rekipere a pou ta mete yo nan o. Popilasyon an yo menm yo akonpanye lapolis, apati de moun Kafou Fèy, e sanzoubliye plizyè lòt enstans ki yo menm nan popilasyon, plizyè lòt sektè ki yo menm vote Pou ke mouvman sa li kapab e kontinye pou kapab mete fen nan rèy bandi yo nan peyi Dayiti yn fwa pou tout pou la verite pou listwa donk ankò yn fwa e mouvman sa di mi jiska prezan nou wè o nivo menm o nivo e zòn meyòt nan mwen ap pale la zòn meyòt le o nivo e petyonvil genyen e mesye ti makak donk ki sanse la e tap tire men popilasyon an sanse kanpe e kont kanpe e ap kontre kare yo Men jiska prezan nou wè menm mouvman sa a kote ke yo ta pral menm arive touye yon pitit ti makak, yon pitit ansyen chèf gang ti makak ebyen ki se Milot ensi koni ebyen nou wè la a yo touye ti makak yo menm pitit li yo touye e sans bliye gang nan yo kraze nap pale de Milot ensi koni ki arive bwè dlo bouch li se yon demwazèl ki se daprè enfòmasyon ki ta pitit ti makak donk Ben nap nap voye mesaj moun lepal moun alèg e dekrete e la vijilans e se trè vijilan pa rapò a band dè bandi ki ta soti nan pòtoprens kap eseye ebyen chache pran wout mòn pou yo donk mezanmi se tou dan tout lè seksyon komin dan tout lè seksyon kominal ke fòk popilasyon an ret veye, abitan yo ret veye pou bandi pa debake sou nou, ebyen lè nou pran yo, m konnen peyizan yo menm yo gen bout manchèt yo, yo gen bout baton, yo gen bout pikwa yo, bout houyon, yo gen bout bout sèlpèt yo, ebyen yo kapab koresponn avèk yo, kontwole, kontwole, ebyen pou ke mesye yo menm yo pa chape pou yo pou yo al mawon andeyò, al mawon anba jaden, pran pòz, ebyen se fanmi yo yo al wè. Donk. E nou konnen de lout kote nan kot Sid la gen komisè Muscadin k ap fè yon travay serye, k ap veye. Men Dimy nou aprann tou gen sou lanmè a gen anpil nan mesye yo, nou konnen anpil nan mesye sa yo gen ki soti Jeremi, anpil ladan yo soti Jeremi, genyen tou se Jeremi y al met pwen sou yo, y al mete rezon sou yo. Ebyen nou aprann tou sou lanmè a Gen anpil ladan yo k pase sou lanmè k ap eseye chape pou louvri al Jeremi. Donk, m panse ke fòk lamarin ayisyèn kontinye fè plis vijilans pou kapab veye, entèsepte mesye yo paske nan mouvman sa ki deklanche la, mouvman Bwa Kale sa ki deklanche nan Pòtoprens lan la a, anpil bandi ap eseye chape pou l yo, sa k ap Pòtoprens, sa k ap eseye ale an Repiblik Dominikèn, sa k ap eseye menm moun Lagonav tou, fòk nou fè trèzatansyon, sa vle di Jimmy. Kote yo pa jwenn kote pasaj pasaj terès pou yo pase, yo y ap eseye pran lanmè pou kapab e e eseye chape poul yo pa rapò avèk e mouvman sa ki deklannche la Dimy. Wi efektivman e jan nou dil e se kanmenm trè serye se kanmenm trè serye nou di w se plizyè gen se se se kanmenm plizyè moun ke nou kapab fè konfyans e medam mesye ki e lanse Twit sa ki fè konnen ke Izo, ebyen nan menm kad operasyon lapolis t ap mennen an enpe plito an, ebyen sanble t il ke misye ta pran plizyè bal, epi gen kèk lòt moun ki anonse nou ke ta ta sanble te ta gen sniper. Ok sniper yo, e bon se si e sèten, e bon mwen menm n ap di ann prudan, an nou prudan pou rezon se paske se pa premyè fwa. Se pa premye fwa yo anonse yo anonso ke izo te pran bal, izo si, izo sa ok se pa premye fwa. Men sèt fwa si medam mesye teknikman m panse ke nou plis swaf, nou swaf pou endividi sa ta mouri. E si lap tande nou la nou dil tout pèp ayisyen swaf li menm, li lè li tan pou vòlè sa tonbe e m panse si sa ta fèt m panse nou tap kontan anpil nou tap tande odyo an Guerrier Henri ki li menm ki ta swete Disi dimanch la ebyen pou li menm al fè emisyon pal la nan vilaj de Dye men lesansyèl ebyen nap di nou konnen ke vilaj an nou di prèske pa gen inosan ou menm ki konnen w inosan sipozeman ou ta nan vilaj si w mouri se ou k koz si w mouri pa gen moun ki pral di podyab paske nan moman operasyon ap fèt la nan moman kout bal ap lanse la m panse ke se meyè moman pou kite zòn nan ou gen ou pa pa di w pa gen kote pou ale Retounen andeyò, al kay yon zanmi, al kay, al lòt kote. Si w konnen w pa gang, ou pa bandi, pa rete nan vilaj. M panse sa se kle. M pa, m pa, m pa panse ke se moun ki pou di nou sa. Men se enpòtan. Epi odela de sa medam mesye, mwen gen yon ekstrè pou nou la. E pa bliye nou toujou di w ke Ayiti chaje ak des espions, chaje avèk des agents doubles. Epi nou tou, nou souvan di w ke souvan gen de dominiken ki ki enfiltre nou menm ayisyen ebyen la se yon polisye dominiken misye avèk tout inifòm ni m pap di se m pap di m pap di se yon ajan doub non paske li idantifye l ou gentan wè kiyès li ye ebyen polisye sa li menm medam mesye san pou m pa di plis tande ki mesaj li voye ban nou pèp ayisyen etanke yon ayisyen e ki an repiblik dominikèn ki nan lapolis lan medam mesye an nou tande sa. Donk jan nou dil se trè enpòtan se tout moun ki kanpe avèk lapolis lan avèk lame dayiti avèk pèp la nan kesyon ensekirite an la jan nou dil ase se tase nou bouke medam mesye ban nou evite ou tande ekstrè sa nou espere ke e. Pou izo ta tou mouri menm jan ak lòt bandi parèy li yo wala medam mesye nou pati pou la alenstan menm tande sa. M pa ka pase pou m pa salye chak grenn Ayisyen, Ayisyèn ki chwazi kolabore ansanm avèk nou nan jan travay sa a k ap mache la a nan Ayiti. Jan de travay sa a k ap mache an Ayiti, zanmi m, frè m yo, gade kenbe la! M vin di nou kenbe la. Gen rezilta dèyè sa ke nou ap fè la a. Pa gen jwèt nan sa. Kòman nou ye? Mwen espere nou anfòm. M espere nou tout trè byen. M espere pouvwa Lesentespri Bondye ap voye dè zanj, dè sòlda, dè akanj, dè cheriben pou l kapab kouvri Ayiti, kouvri nou. O non de Jezi. Pou nou kontinye avèk travay la. Gade, ou wè travay n ap fè la a? Si nou kenbe konsa. Nèg a vès yo se mwen k ap vin ède nou wi. Pa wè Rango a? pou nou di ke se sendomeng kap vin okipe nou men non pa met sa nan tèt nou mwen rele ayisyen ok mwen rele ayisyen e kenbe la nèg avès yo map ède nou kenbe yo m son m son chèf nasyonal entènasyonal se pa sendomeng kap voye m se pa ayiti kap rele m men se mwen kap voye tèt mwen paske m se ayisyen èske nou konprann mwen se ayisyen. Ok vwala donk frè pam nap diw ke mèsi pou konsèy la men dominiken pap met pye yo an ayiti an frèm dominiken yo pap met pye yo anndan peyi an epi si wap fè aksyon an ou pa bezwen vin pale fèl sa w gen pou w fè a si se esnaypè w ye wap vin touye kèk bandi pou nou vini men lè wap vini retire inifòm dominiken an sou ou frèm ayy m konnen wap tande nou la retire inifòm nan nou konnen se san Dessalines nan kap koule nan ven nou m pa konnen sa l ye an Retire inifòm non Fi a se manman la ou byen vre ok Pase pa bliye nou di w ke medam mesye fò nou pridan kanmenm fò nou pridan pandan nap di nap bat bravo men fòk nou ouvri zye nou donk zanmi ou menm kote w ye an repiblik dominikèn ou mèt ret la paske gen anpil nan mesye sa yo kap kache ki pral kouri vin sendomeng lè w rive sendomeng ou mèt vide yo atè pou nou e la nou an nou avanse Ebyen depi nou tap swiv konfrè lan ki li menm malgre li nan polis dominikèn ki li menm moutre li trè atache avèk tè papa Desalin nan kote ke li bat bravo e se tout ayisyen atravè le mond ki kontan jou wè malgre misye son polisye ki fè pati yon peyi etranj yon lòt peyi e yon peyi nou konnen a tou pri ayisyen pa dakò pou peyi sa yo menm nan. Fè atansyon avèk lèzajan doub Fè atansyon avèk lè ajan doub. Fò n pridan tou. Pridan ak sa. Wi n ap Wi n ap pridan. Men e sa k edmi nou konnen eben e.